Gwo konplo gason. Depi se moun ki tou pre gason toto bagay wap fout tonbe. Nan pwoblèm. Depi ou tou pre toto wap tonbe. Ayayayy gason ooh. Atansyon donk se pou Eric Jean-Baptiste donk fè anpil atansyon. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa E pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen w entèlijan, ou pa vle pèdi pwochèn videyo n yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Ooh gason m Eric Jean Baptiste. Eric Jean Baptiste sa l genyen. Gason m Eric Jean Baptiste. Sa l genyen. Gason m Eric Jean Baptiste. Sa l genyen. Gwo konplo gason. Depi se moun ki tou pre gason toto bagay wap fout tonbe. Nan pwoblèm. Depi ou tou pre toto wap tonbe. Ayayay gason louko. Atansyon donke se pou Eric Jean Baptiste donke fè anpil atansyon. Nou fèt, nou viv, nou mouri. Se dwa lavi a. Se avèk anpil tristès, chagren map anonse w, Eric Jean Baptiste, responsab Pè Etènèl Loto e responsab pati politik RDNP, mouri. Zak sa ki pase nan Laboul, pandan ansyen kandida a la prezidans lan tap rantre lakay li. e malerezman li tonbe ansanm avèk yon sekirite l. Rale chèz ou, m pral ba ou detay. Yon nouvèl pyès moun pa t espere. Men jan ti pwovèb kreyòl la di, malè pa gen klaksòn. Medam, matmwazèl e mesye, yon nouvèl ki bay anpil sezisman. anpil kriz, anpil kè sote. Bagay la vin pi grav toujou nan peyi Dayiti. Wi, Eric Jean Baptiste, responsab Pè Etènèl Loto, ansyen kandida a la prezidans, mouri malerezman. Selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, fanmi l t ap chèche l depi nan lajounen. men malerezman li te difisil pou yo te rantre an kontak ansanm avè l. Ebyen yèswa pandan li ap rantre lakay li, li pran plizyè bal. Donk, kouri ansanm avè l ale lopital pou ba li swen nesesè e selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, se nèg nan laboul malerezman ki tire e ansyen kandida a Eric Jean Baptiste. Donk nou konnen la boule se gang ti makak kap fè la pli e ebotan e nan jou pase yo yo kidnape yon pitit toto advèsè yo. Donk Eric Jean Baptiste malerezman tonbe ansanm avèk yon ajan sekirite l. Nan moman map pale ansanm avèk ou la a se ke li deja nan mòg. E sa gen anviron 2 mwa mèdam matmwazèl e mèsye. Gwo pwofesi te anonse sou tèt ansyen kandida a nan maten deba, an nou swiv videyo sa. Kijan Wi gason Nan peyi a la. Ebyen gason mwen fout nan yon peyi tèt anba la kounya tèt anba pral moute mwen te panse ou leve moute m te fout gadon sa avan m te fout di konsa ke moun pral gen pwoblèm. Ou te di sa wi ou te di sa wi ou te di sa wi. Men, selon chwal nan tèt ti jan, gen anpil lòt gwo politisyen ki pral tonbe ankò nan peyi Dayiti. E sa genyen anviwon 3 jou, depi Erik Jan Batis te fè deklarasyon sa sou twitè e m pral li pou ou. Esperans lavi moun ann Ayiti se 24 èdtan. Mèsi Bondye ak tout sa nou pa wè yo pou pwoteksyon Roberson Alphonse. Jwi anba kriblay asasen. pita se pral tou pa kiyès? Eske l ap menm gen chans la? Dirijan pa ka sekirize vi, li pa pèmèt menm timoun ale lekòl, ki sa yo itil? Donk raple w nan jou pase yo frè e sè, pandan jounalis Alphonse t ap rantre nan Magik 9, malerezman endividi jiska prezan yo poko kapab rive idantifye te vide bal sou li men gras swa randi a Dye jiska prezan, li vivan e nou beni non Bondye pou sa. Donk, e aksyon sa ki pase yè swa, mèdam matmwazèl e mèsye, ankò yon lòt fwa, sa montre aktyèlman la a nan peyi Dayiti pyès moun pa epanye. E depi lè yo fin asasine prezidan Jovenel Moïse andedan chanm lakay li, e donk nou kapab wè anyen pa enposib nan peyi Dayiti. Donk, se te pi bon moman pou politisyen nan peyi a, pou tout moun ki di yo renmen Ayiti ap lite pou yo te ini vwa yo, ini fòs yo pou mande jistis pou prezidan an, puiske lè yon krim rete enpini, lè sa a lanati wont de nou pou fèmen sèk vanjans lan, humm, se nou tout ki dwe mouri. Aktyèlman la a, Konbyen moun ki pou tonbe nan peyi dayiti pou la jistis leve dwèt li? Konbyen moun ki pou tonbe nan peyi dayiti avan otorite yo pran responsabilite yo pou sekirize peyi a? Se kesyon anpil moun ap poze. Donk, aktyèlman la frè e sè byeneme, kèlkeswa ran sosyal ou, kèlkeswa koulè ou, kèlkeswa nasyonalite ou, donk vi ou pa epanye nan peyi Dayiti. E raple ou nan jou pase yo la, mini jistis la tap kite peyi Dayiti li tap prale o Zeta Zini Damerik rive l rive nan Ayeropò Tousen Louvèti, ebyen sèvis imigrasyon pral di l vini la ti konpè malerezman ou pap ka monte avyon pou ale o Zeta Zini pwiske viza ou revoke. nou kapab wè pa gen jistis pwiske jistis la se yon ansyen dwòg dilè ki nan tèt li. E, raple ou deklarasyon chaje dafè Lèzetazini nan peyi Dayiti te fè dènyeman, moun k ap finanse gang yo, yo deja koupe viza yo. E, aktyèlman la frèzesè byeneme, depi ou tande koupe viza nan peyi Dayiti, ou mèt tou vire zye ou gade gang yo. e nou kapab konprann tou ki sa k fè apre chaje dafè a te fin fè deklarasyon sa a, ni ministè lajistis oubyen ni komisè gouvèneman an nan peyi Dayiti pa t janm ekri anbasad la pou l di kòm etan done nou konnen sèvis ransèyeman w vrèman fò, ou di ou jwenn anpil moun k ap finanse gang antanke responsab nan peyi a. Fè nou jwenn lis sa a nou menm pou n kontinye chèche, pou n kontinye mennen ankèt, pou n trennen moun sa yo devan lajistis pou sa yo fè. Tout moun rete bèkèkè paske rat konnen chat konnen barik may ya rete la. Donk, medam matmwazèl e mesye map fè yo konnen tou, malgre machin Erik Jean Baptiste la ki gon blendaj nivo 5 sou li, malerezman, e bal bandi yo pèse l, yo atenn li e li pèdi lavi l. Donk aktyèlman la a, kèlkeswa ran sosyal ou, kèlkeswa koulè ou, kèlkeswa fonksyon ou okipe nan peyi a, ou ekspoze. Ou pa an sekirite nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, franchman, Aktyèlman la a, pyès moun poko konnen ki sen yo pral rele puiske sitiyasyon an difisil. Donk, m ap envite ou toujou rete konekte ansanm avèk platfòm pa w la, tak 509, nenpòt update n ap toujou la pou nou enfòme w. Ret branche, deja bon samdi e bon kouraj pèp ayisyen. N ap pale avèk ou la gen anpil anpil enkyetid nou aprann ke wi nan lè sa en nan lè sa Anpil kout bal kap chante la medam mesye bagay yo trè grav nan moman sa men odela de sa ebyen movèz nouvèl kote ke nou aprann se ke l konfime l konfime Erick Jean Baptiste nou konnen ke tout moun konnen sou ti non l pè letènèl Nèg Bolèt lan, pou pa di, ebyen responsab pati politik RNDP, ebyen misye mouri ensi ke ajan sekirite l ki te akonpanye l. Evidaman nou pral ba w plis eksplikasyon, nou pral eseye konprann, paske jan nou di w la nan kounya la, nan lè sa n ap pale la bagay yo trè grav. Gen anpil bal k ap chante men. Pou ki rezon jisteman ebyen Eric Jean Baptiste e yo sible l yo asasine l la nou wè ke ap gen non kap site la lè nou pale de non nap pale de yon gwoup ke yo sible dirèkteman ki dèyè lanmò sa nou pral pran plis eksplikasyon pandan nap pale la nou gen plizyè moun kap ekri nou gen anpil moun ki pa ka pale men bagay la sispèk anpil medam mesye e bon nou fon ti pale jisteman ak Anderson nan lè sa nou konnen chaj moun ap fè bon TV nou menm nou pa nan dòmi nou toujou di l Anderson E bagay yo trè grav frèm nan moman nap pale la wi tèt chaje deblozay Eric Jean Baptiste ki ta pran plizyè katouch e ensi ke ajan sekiritel lan frèm. Enfòmasyon an e rive jwenn nou la kote e pwopriyetè e bolèt Pè Etènèl Loto a Eric e Jean Baptiste ki se a la fwa e sekretè jeneral pati e politik RDNP, Pè a ki pase de lavi a trepa e pandan ke li te akonpanye avèk ajan e sekirite l jan enfòmasyon yo rive jwenn nou e nan moman e Eric e Jean Baptiste e li menm t ap tante rantre lakay li e nan nivo e Taraz pandan li te akonpanye avèk ajan e sekirite li bandi ta louvri e kout zam sou li yo ta fè dilijans kouri avè li e lopital yon fason e pou l kapab resevwa swen ke li nesesite e pou sante li nan moman e li ta lopital la e lidè e pati e politik RDNP a ta bwè dlo bouch li e nou wè e yo lonje e dwèt byen long sou e gwoup sa kap opere nan nivo e laboul 12 e zòn e fi sa mesye ti makak yo enben e jodi a la e demi nou wè bagay la vin pi grav ke oparavan e menm jan. Nou te konn toujou di l e a yon sèten tan, moun sa yo e k ap bay zam e nan katye popilè yo, zam sa yo e gen pou sèvi e kont yo aprè. Nou pa di ke Erik Jan Batis se youn nan moun ki te konn e bay zam non e di men e dan le tan e tout moun kapab raple yo e trè byen kote nan nivo Laboul, nivo e Taraz, Kenskòf pou n site e sa yo sèlman e Montay Nwa tou yon seri nèg k ap kraze peyi an se la y al fè kay yo e sou pretèks ensekirite a Lap rete e bò kote moun e ki pi ba yo tankou e moun Site Solèy, moun e Belè, moun Solino e moun Dèlma 2. Jodi a la e nou rive e remake ensekirite a li menm li rive jwenn yo anlè a e depi e plizyè semèn e nou wè mesye sa yo ki e res vini e san pitye kote moun kap viv nan nivo e Tomasen ta oblije pati e kite kay yo e lakoz kout zam ki pa sispann chante, lakoz moun ki pa sispann e viktim anba bal kriminèl e san fwa ni lwa sa yo e n ap pwofite tou e pou n raple pandan e jou e ki sot pase yo kote yo ta akize bann e ti makak la kòmkwa yo ta fè yon e Kidnaping e kolektif, pami yo yon pitit e toutou, yon enfòmasyon e jiska mentnan e dwem e nap fouye yon fason pou n kapab gen e plis detay men e pou e lannwit e vandredi pou louvri samdi e 29 ok. Enfòmasyon yo e rive jwenn nou Eric e Jean Baptiste pwopriyetè pè etènèl loto a ki ta e viktim anba bal nan moman yo ta e kouri avèl e lopital li ta pase e de lavi a trepa. Wi epi gen plizyè moun ki ap mande men kote Erik ta prale a lè sa non ebyn mesye se pa nan lè sa sa pa rive nan lè sa daprè enfo k vin jwenn nou e nou aprann ske se depi bon e nou aprann ke se depi maten ke fanmi l te trè enkyè pou li yo tap chèche l yo paka jwenn li se sak vin jwenn nou fanmi l sanble ti te trè enkyè pou li ebyen e enfo an vin jwenn nou la pou lenstan nou paka di w egzakteman a kilè ke Eric Jean Baptiste yo ta tire sou li a kilè ke e ensi ajan sekirite l lan yo yo ta asasine l men senpleman bagay la trè grav nou pale de wi de gwoup gang ti makak la men atansyon nou sot di w ke pa bliye ke menm mesye sa yo yo kidnape e e e pitit e e e Toto Bòlèt ebyen sanbletil ke sa gen rapò e depi se moun ki gen rapò e keseswa ki ki gen amitye avèk Toto Bòlèt ebyen y ap pase se sa ki vin jwenn nou la men pou kounya Se si e sèten, poko, poko gen anyen ki kapab ofisyèl, poko gen anyen, poko gen yon konklizyon ki kapab fiks, evidaman. Nou pa menm bezwen pale de ankèt, men se kan menm trè grav, paske la, gen anpil moun ki di, ki di ke bò kote Eric Jean Baptiste, yo di ke misye pa te yon movè moun. Se yon moun ki te konn ap fè anpil sosyal. Evidaman, ap toujou gen yon gwoup moun ki renmen, yon gwoup moun ki pa fòseman renmen l. Men nanpèch, e pou, nou konnen gen seri de moun kap fè tenten, kap fè zak anndan peyi an, nou panse ke yo tap gentan rive sou moun sa yo avan, men nanpèch, lesansyèl se ke gwoup gang sa yo kap opere medam mesye, yo menm yo konn rezon, yo konn pou ki rezon yo fè l, e nou konnen jan de bagay sa yo se sible. E Anderson fò nou byen presize l, sa pa fè two lontan kanmenm, nou wè te gen yon tantativ de kidnaping ki te fèt sou pitit Eric Jean Baptiste lan, pi gen anpil moun ki te repwoche, ki te di se te yon oto kidnaping, bon brèf, lesansyèl se ke Eric Jean Baptiste il a toujours été ciblé e nan kesyon e peyi an frèm. E djimi e poun avanse e sou ang sa a nou konnen Eric Jean Baptiste e se youn e nan lidè e ki youn nan ra e lidè ki e te toujou ap fè sosyal anndan peyi an kote nou konnen li e bati anpil lekòl e kominal e li fè anpil e lòt aksyon avèk e jèn e nan zòn kote e li ap viv e poun pale e de de koze kidnaping sa e tantativ kidnaping sa ki tap fèt sou pitit lit 2 ansyen lidè rnddnp a, enben e nou te wè e kòman e sa te fini kote nan nivo Thomassin e gen men e menm jounalis e ki ta rive e viktim lakoz e popilasyon an ki te an kolè e dimi pou n ale pli lwen tou nan e koz sitiyasyon kap dekri laboul e pou moman e nap rele a e nou konnen. tout ensekirite li e yo ta mete dife sou kadav e e Yvon e Busreth e ankò mesye sa yo e te pwofite di e tout moun ki an komnivans avèk Toto tout moun e kap travay bò kote e Toto enben yo menm yap rive e sou moun sa yo e toutan nou te wè apre e zak asasinay e Yvon e Busreth kote Eric e Jean Baptiste se youn nan moun ki ta pran a kontre pye se youn nan moun ki ta denonse sa epi e mande avèk otorite nan pi wo nivo e leta yo pou yo e dilijante yo yon fason pou kapab e deloje mesye sa yo e nan e nivo laboul 12 e zòn e efesan e jodi a la nou wè e se Eric Jean Baptiste pandan ke lap rantre lakay li ki ta viktim anba men mesye sa yo. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an, mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen, e pa bliye si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la e video sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekomandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.